Bonjour bonsoir la famille avec plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon Se emisyon sa ki pral fèmen sware a men n ap kite w avèk yon anvi paske genyen yon seri de enfòmasyon ki ap sikile. A pati de demen maten nou pral gen chans pou gen konfimasyon pa rapò ak tout enfòmasyon sila yo. Ebyen fòk nou di ke bagay la li vrèman myèl o nivo de baz Barbecue kontwole. Dèlma 2, Dèlma 4, Dèlma 6, Bastyon. Bbc, Jimmy Chérizier alyas Barbecue au cours de la journée men kòman fim nan tap dewoule. Sa w t ap tande la yo se pa jwèt, se anpil bal ki t ap tire o nivo de blòk Barbecue kontwole a. Nèg yo mete pye yo atè a paske dan la matine te genyen yon operasyon pou te kapab deloje Barbecue. Ebyen, a la swit de operasyon sila a, Lèjan, les acolytes, les lieutenants de barbecue, yo menm, yo pete bal sou yon machin polis e genyen yon ajan CIMO ki li menm pran yon bal nan tèt. Sitiyasyon li vrèman, vrèman kritik. Gen anpil enfòmasyon ki ap sikile, gen lòt moun ki pran bal. Men enfòmasyon kòmkwa genyen ki ta mouri, m pa vrèman sur. Non jenòm sa ki nan sitiyasyon difisil la se Limage Gasley. Li se yon polisye 29 yèm pwomosyon ki afekte nan Cimo. Hum! Misye sot pran nan yon gètapan anndan Dèlma 6, kote bandi je nèf nèg Babekyou yo simen bal sou nèg ki te nan machin sila. Gasley ki se non ajan Cimo sa li pran bal dèyè tèt li e yo pa kwè li ap sove daprè enspektè divizyonè. Ki te la a. Alò li di ke li pa t konnen anba a pa bon. Hum! Lòt polisye Simo yo vrèman fache. Yo deklare ke yo pa p pran lòd nan men ankenn chèf. Nèg yo fache, ebyen nèg yo di y ap pote boure sou Babekyou. E se egzakteman sa ki fèt. Nan moman n ap pale la a, sitiyasyon an li enkontwolab nan Dèlma 6 paske gen anpil kout bal k ap tire. Pandan m ap anrejistre emisyon sa la a. Gen yon Arab ki rele m ki konfime genyen 2 simo ki yo menm ta pèdi lavi yo. Men ekoute, mwen pwofite ankò yon fwa mete sa o kondisyonèl. Men se yon Arab mwen kwè nan li. Men ekoute, pwiske li menm li pat sou plas, men li konfime m kanmenm genyen 2 simo ki mouri. E pi le tip. Ti mesye, misye pa mouri non. Misye pa mouri. Aktyèman la m bèn amez la, men machin misye te ye a, wè machin misye te ye a, sa se san kò l, san k sot nan tèt li, wè, wè. Ni machin lan, nou wè kote machin lan pran pou nou, wè. Tout san sa yo sot nan kò m, sot nan kò m, kò misye. Babekyou ap resevwa kout bal e lap mete kout bal men gon bagay eeh babekyou genyen anpil ti jèn kap goumen avèk li 2 nèg ki pa gen tròp eksperyans humm sa vle di jwèt la kapab mare nan men BBC e pandan atak sa ap fèt fòn di ke lapolis atake nèg yo nan tout rasin yo paske lapolis atake zòn Simon Pele a tou dan laprè midi. Li atake lavil e li atake Barbecue nan Dèlma 6. Sonje m te di non slogan an manyen youn, defann tèt ou, sa vle di o moman ou lapolis atake zòn sa a m ta kapab di l fon atak similtane e atak kowòdone sètadi chak nèg rete nan zòn nou, defann zòn ou, pete kout bal avèk lapolis paske bagay la ap vrèman vrèman difisil. Donk pou lenstan nou poko ka ba w enfòmasyon konbyen moun ki tonbe nan kan Barbecue. Konbyen moun tou ki ta tonbe nan kan lapolis lan, menm lè nou te baw yon ti frem nan kòmansman emisyon sila a, men fòn di ke bagay la li vrèman rèd. Donk depi a 5 è nan laprèmidi lapolis ap bay bwa, ou konn sak rele bwa, se kòmsi lè wap jwe foutbòl epi wap jwe kalsyo. E kèlkeswa nèg ki pase bò kote w la, ebyen, swa nèg la pase balon an rete oubyen swa balon an pase nèg la rete. Ebyen, Barbecue ap pran bwa. Eske l ap bay bwa tou? Ben, on sè pa. Men de tout manyè, pandan Barbecue ap resevwa bwa, l ap replike, fò n di ke Maya gen tan manche sou zam li. Bèlè gentan manche sou zam ni paske nèg yo la a, nèg yo di aswè a se ta dènye moman donk Barbecue daprè mesye yo ne va pa respire paske sitiyasyon an vrèman vrèman konplike pou BBC. Bon, kisa ki kapab pase paske nèg yo sèmante yo menm batay sa a yo pap pèdi l e yo pap pran lòd nan men pèsòn. Se kout bal y ap mete. Pandan nou ap anrejistre emisyon an, Chansrèl li menm pran tou paske Chansrèl se menm baz je nèf. Donk èske Chansrèl ap pwoteje zòn ni oubyen li pral fè chemen pou kapab vin jwenn Barbecue men se pral enpe difisil paske jan Chansrèl sitiye a. Menm lè l ta pase sou pis, l ap jwenn avèk lapolis paske gen polisye ki sou pis la. Sa vle di, zòn nan byen kadriye, sa vle di, jan m te di nou an, tout nèg oblije ap defann zòn ou. Manyen youn, defann tèt ou. Bagay la trè trè konplike. E gen enfòmasyon ki ap sikile kòmkwa Gabriel ap prepare l la pou kapab al pote boure sou katye Boston ak Belekou. Se yon mannyè pou kapab anpeche Isca Si l ta gen entansyon vin pote sekou bay Babekyou pou li menm tou li nan difikilte. Mezanmi men sa k ap pase nan Pòtoprens jounen jodi a la a. Sa vle di tout kote fèmen. Tout kote fèmen sa vle di se konsèrbal. E la a on se demande moun ki rete nan zòn sa yo ki sa yo fè. Dènyeman e moun yo Babekyou te di yo fon deplase paske l te tande nouvèl ke y ap pote boure. Men Se pa li menm ki te di moun yo pou retounen. Ebyen aswè a la m panse ke ebyen se ta evidan pou ta mande moun yo pou kite zòn nan ankò yn fwa paske sa map tande yo la, sa nou sot tande yo la mezanmi ah gen zam wi nan peyi dayiti genyen anpil zam nan peyi dayiti. Alò un peu plus tard nap moute pou n kapab vin avèk plis detay paske au fil des heures ap genyen anpil detay sou kesyon sila men fòm di nou. Nèg ap bay frap, nèg ap pran frap. Paske batay la preske konplike pou BBC nan Dèlma. Paske nèg yo sèmante yo pap fè bak. E fò n di ke daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou, ta sanble genyen lòt gwo towo ki pral mete pye yo nan batay la. De nèg ki ap mete inifòm lapolis sou do yo. Men si w fikse yo byen w ap wè je yo vèt. Sa vle di bagay la pral konplike. E eske nèg yo ap fè yon poz? Se sèlman lè bal yo fini y ap fè yon poz. N ap vini anpe pli ta, jan n te di w li, pou n kapab pote detay sou batay Gran Ravin nan e n ap vini avèk yon. Ti di plis tou sou konba sa ki angaje nan Ba Dèlma a, men Gran Ravin, yorè san dout yn movèz nouvèl pou Ti Lapli paske enfòmasyon ap sikile kòm kwa Ti Lapli ta pèdi 23 sòlda nan yon pote boure. Merci beaucoup la famille reste branche e nap tounen. de tan a otr pou nou kapab enfòme w ebyen kòm nou konnen li un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appréciez le travail puis après qu'est-ce qu'on dit à la prochaine.